Bonjou lemond bonjou Haïti Jodia mwen byen dispoze kèm Mwen byen dispoze lesprim Mwen byen dispoze nanm mwen Pa pouvwa mèt anlè a E poum vin salye tout moun Fonpayize Malpas Grantier Boje! Bae bril. La tranble. Michou. Kafou Michou. E m salye ti machann Kwadèboukè yo. Mwen konnen se nou menm ki konn sa m ap di yo trè byen. Men moun ki pa konnen delwen, yap voye moute. E sa map di moun ki pa konnen de lwen yo, enpeche ti machann kwadèboukè yo viv silvouplè. Moun ensanse yo poko rive sou nou yo? Yap rive sou nou paske yo di se zòn yap pran. Men se sou tout Ayiti m pa vle yo kouvri ki fè m gentan pran yo depi davans. Map fèmen live la. Map fèmen live la pase m wè gen jounalis ki poko viktim gen jounalis ki pa viktim anba men nèg sa yo ebyen lè zo lè zo ti David ap pale lè zo ti David ap pale yap voye monte yap pale. Nèg sa ta sanble nèg sa fou ta sanble m paka konprann nèg sa non sak fè w ka di sa paske w pa moun gantye sak fè w ka di sa paske w pa sendomeng sak fè w ka di sa paske w pa dyaspora ou pa konn mizè yap pase pou yo vin isi e yo konn tout dyaspora konn tout sa map di yo trè byen e wa sonje m di le pèp ayisyen Depi yo pa vle wè ti David yo se Goliat. E mwen menm mwen pran desizyon m. Si m te pran desizyon pou m te fè moun abi, m pa t ap janm kite baz mwen ak tout bagay sa yo so pou m vin denonse l pou m di m pa dakò avè l e paske m renmen mwen m renmen moun. M etidye Eklezyas premye rive nan vèsè 3, l ap di, Anyen pa vo anyen sou latè. Ou konprann? Anyen pa vo anyen. Li di sa sa t ap rapòte yon moun pou l ta fè tout vi l ap travay? Li di sa p ap rapòte l anyen. Sa vle di, ou sipoze pran yon poz E se poz sa a m ap mande, poz sa l t ap mande pou yo pran, s on poz de refleksyon avèk Dye. Sa k fè m ap mande lemond gwo eskiz, liv la gen pou l ouvè toujou, men mwen menm mwen m fèmen liv lan. Si, si, si moun Grantye avèk pèp Ayisyen ki nan Sendomeng avèk pèp ti ka avèk pèp kamyon Sendomeng yo, yo bezwen liv la ouvè sou ya pale. Ya ri lanm ri. Men moun ki pa konnen yo, nèg moun 400 yo, yo pa konnen ya voye moute epi m gen menm jounalis tou ki ede yo voye moute. Pito m pa t wè gen sitwa gen, bon gen menm jounalis wi, Kap di yo yo oh. Sanble ti David gen jounalis wi bondye ooh jounalis yo konsa nou ye epi chak jou nap pale nan radyo nou tande mizè pèp la ap pase eeyy. Baz sa a nou tande 400 zan pèp lan an lejip anba men nan. Se, se, e, e pa yon sèl depateman n genbe, e pa 2 depateman n genbe non. Pou mwen menm li prèske genbe tout depateman yo wi. Se li k pi, pi pisan wi. Ou wè lotre jou lè m t ap pale vit la avèk jounalis Le Moniteur, Info 509 la, m te prese. Dayè wè menm lè map pale rapatapatapata non al analize sa m di yo yon fason de pale pa bliye wa David te di konsa chak moun gon yon fason de pale. Chak moun gon jan yo danse Chak moun gon jan yo danse Pa bliye mesye Si n pa ka fè yon bagay yon moun ap fè l Nou pa byen pè 400 mawozo Pa pale sou sa m voye yo nik nik nik Lage yo san pay Pa tòtire pèp la Lè m lage yon bagay Epi pou nasyon an ouvri je l nou menm jounalis Ou konprann? ki pa konn sa nap fè a just se views nap fè pa fè views sou mwen anh mwen menm mpa bezwen lajan nan men nou so mplis wè pèp lan nan matye 4 jezi te doun te te te li te moutrem poum renonse a lajan se sa ke mpat ko konnen ki fèm konn ap fè tout sam konn ap fè nan peyi a. Epi se epi son grangou tou wi tap maltrete m tou on oh mwen pa ka inyore m si m sot nan bagay sa si m te fè pèp la 10 mal epi map fè yo rejwi de sa m te fè yo pa bon m fè map fè tankou zache epi nan wè Pitom si se pat jounalis ki te voye moute liv la m tap just toujou kite l ouvri men jounalis ki poko viktim ki pa menm konnen an dwa sa yo rele 408 yap pale m fon fèmen liv lan. E m salye tout moun an jeneral. Pandansetan m ap pale avè w Lala, moun k ap pale tenten yo, yo pa ka gen moun dèyè yo pase m non. Moun 400 k ap pale tenten yo pa ka, non, menm pou jwèt. Bon, m gen, m gen Sen, m gen Sendomeng antyè, antyè wi. kap felisite tu David paske sa map di a yo konnenl selman m pa ta renmen kras jounalis pale sa k pa bon sou ti David si ke nou pale ti David mal nou se Goliath pèp ki viktim yo ap dechire nou wi mesye. Babay le mond babay ayiti. Babay le mond babay ayiti. Pèp la soufri twòp Abraham di sèt ase. Pèp la kriye twòp. Jaspo a plenyen twòp. So m te kanpe. M te kanpe kòm revolisyonè. E m kwè sa bondye sere pou lavalas pa pote l ale. Lavalas pap pote l ale ou wè sa m di w la Lavalas pap pote l ale e depi pèp la mande m pou m ouvri liv lan map ouvri l men atansyon jounalis ou pè mwen menm m pap janm pè m se pitit Desalin m se pitit Kapra Lanmò m se pitit Boukman boulèt se pousyè pou mwen mwen menm Ou wè sa poun ta di vre wi. Paske non paske sa fè lontan depi nan radyo nou pa ka pale de non nou pa ka pale de nonm sa a nou pa ka pale de nèg sa yo men mwen menm pa gen nèg ki ka fèmen bouch mwen m pa konn manje kras anba bouch pèsonn m pa konn manje kras anba bouch pèsonn pa gen moun ki ka vin fèmen bouch mwen ni pou lajan ni pou manje m pa bezwen kras moun ofri m lajan wap fè l tankou korityon. Wap fèl tankou koretyen, eskizem, wap fèl kankou koretyen, selon kew, siw vle. E m pa kwè lajan, e m pa kwè lajan pèp peyi a ko koton, ko tonbe nan menm pou sa map fè a. E m poko bezwen l tou non. Non. Tout jounalis nou wè map lage ba yo a, san yon goud, tout gras Bondye pou granmesi, tande mesye. Nou anfòm wi zanmi m nou anfòm nou anfòm nap lite malgre jodi a nou pat gentan di w sa malgre jodi a nou pat gentan di w sa zanmi m jodi a la monchè m pap ba w manti jodi a la yon yon voye la pou fin avè nou wi pou 15 mil dola ameriken 15 mil dola ameriken men Bondye te la Bondye te la Bondye pisan men m pa kwè nap bay chans sa ankò non paske chak lè yon yon voye moun sou do pye nou Konprann yo an gan tèn vre mesye. Gade ayisyen kite lajan ap fè yo fè tenten mesye. E nan Matye 4 mesye, a tout m bay vèsè a wi mesye, m di yo Jezi te denose, Jezi te denose avèk manje. Pinga m di moun yo pinga yo kite manje fè yo fè tenten moun yo ret la yo kite manje ap kouri avè yo wi mesye humm m sezi bagay sa wi men nèg la nèg la bon zanmi m nèg la alèz avè m nèg ki manje anpil lajan m humm. Elèv nan mitan liv la dcpj gen bon plan an nan men yo la bon sak pral rive nèg yo la humm depim nan mitan liv la dcpj ap tanmen mache sou yo dcpj m konnen dcpj pap fè lach mezanmi m konn kòman bagay la ye fòs kouraj batay map mennen an batay la mande pou m gen sekirite avèm. Batay la mande pou m gen gwo sekirite avè m pase tout ti grapyay tout kote nan prizon ou konn y ap ranstavè mwen. Yo pa ka rive sou mwen non, yo pa ka rive sou mwen. Y ap pale de lwen, yo konnen m a souse yo. Yo konnen m a souse yo. N ap swiv yo. N ap swiv yo. E pèp ayisyen pa pèdi batay la, sa se moman delivrans lan. Bon sa e moman delivrans lan pèp ayisyen paka pèdi batay la menm pou jwèt sa se moman delivrans ou pa bezwen pè pou mwen zanmim kote nou ye a non sèlman nou gen nou gen gwo pisans avè nou epi pa gen ti bèt ki ka vin ranse la ou konprann sam di la mèt tèt frèt wap toujou gon ti david orijinal pou lavi ou konprann wap toujou gon zo kap pale pou peyi a toujou gon zo kap pale pou peyi a e wè map bay li san pay san pay map bay li. Map bay li san pay jodi a la m gentan m gentan m gentan m gentan bay kay konseye a m gentan bay kay Ricardo apresa la m gen pou m bay tout kote gaspiye a la mò rete yo tout kay yo nèt ou konn sa m di w la kite nèg yo nap nap nap bay tout plan yo nèt epi nou fini pou bay tout gwo done yo tout gwo diasko tout gwo diaspora yo nap bay tout nèt Pa gen rans la menm. Ou menm son nèg te frèm map bay, mpa bèzwen diw. Depi ou wèm konn yon nèg te flite nan finansyè zam pou 400 mawozo, map bay ou. Bon mdi ou map bay ou. Ou paka rive sou mwen e map bay li san kras, san pay. Depi jounalis relem poum pale. Map preche levanjil la maten, midi e swa. Levanjil repantans. Se pou n repanti, pou n kite vye zak n ap fè a, granmoun nou ye, granmoun nou ye. M gen chanèl, m ap lage sou chanèl pa m, m ap bay jounalis lage sou chanèl pa l. Humm, kot sa n pa ka fè a la? Chak jou, kidnape moun nan peyi a, chak jou, touye moun nan peyi a, kiyès ki. Ki kiyes ki yon tueur pase m hein hein ki ki ki ki kiyes ki ka di l touye moun pase m men mwen mwen m te men mwen m te toujou pran prekosyon sa pase touye moun epa yon avantaj li gen ladan l konprann chak moun ou touye ou gen yon laj ki sot sou ou se sak fè yon nèg ta sipoze pran dè prekosyon ou konprann dè prekosyon ou konprann. Si pa egzanp e grangout mete w nan bagay la e viv ou te bezyen viv ki fè w te nan bagay la, si w ladann epi w lèse moun viv tou, fouye moun nan pran kòb la epi lèse l ale. Mwen menm frè m nan, m tou deja di yon nèg sa mwen menm m te mouri 17 desanm m te revini 20 desanm m pap mouri ankò mwen menm. Depi yon nèg vini sou mwen ou panse m pral ba w pase ankò? Mande bondye m mouri pa gen lege anko menm ap pranw map remèt la polis ou. E m konnen tout fòs leta yo avèm la tout fòs entènasyonal la avèm tout tout fòs nasyonal la avèm sa ki pa visye sak pa ti grangou pa wè lè yap fè kidnapin nan e pa anyen yo jwenn ladann non Trè pwochèn fwa m gen m gen pou m vini avèk peòl di baz. Pou wè poukisa nèg sa yo arete. Pou wè poukisa nèg sa yo ki kidnape moun jounalis. M gen pou m vini avèk peòl di baz. Lè m vini avèk peòl di baz, w ap wè w ap la. Em gen poum vin ape wol di baz tou. Pa okipe, map bay tout bagay nèt, pa okipe yo monchè. M gen pou m vin a prensip di baz. M gen pou m vin a règ di baz. E m gen pou m vin avèk finansyè di baz. Se yon paket gwo pwen m gen wi. Yon paket gwo pwen m gen yo m touche wi. Ay m renmen wè miel avè m. Wè miel avè pit malere m ye. Pit malere zo reken yo yo pa mouri konsa. Kite yon mèt de tchoum, kite yon mèt de boudam. E si Yonyon bezwen mouri kote li a, li ka mouri wi baz. Anh m pa dakò pou yon nèg ta grate kò l konsa, pou yon nèg ap pale pou yon pèp konsa. Anh bon nèg ki deyò yo poze epi ou menm pou anndan ou pa ka poze w. M gen pou m m gen pou m mande chèf yo yon ti fevè pou m fout antre kot misye a. M fout lon a kle makak. Afin! Pou m ta bat li pou m fè l poze. Misye sanble yon pitit san manman. Misye. Fò m di w byen tou m gen pou m vin ak nasyonalite misye tou wi. Kòman l te fèt, kòman l te kreye wi. Ou konprann sa m di w la? E m gen pou m vin avèk ou ki jan misye, ki jan misye, ki jan misye te fèt tou, kòman l te fèt tou wi. E m ap bay tout, tout lè se. Di, hum. Jounalis nenpòt lè nap fon emisyon sou kreyati misye sou kreyati misye sak papal sak manmanl wi mwen k diw sa sak papal sak manmanl ou konprann sak papal sak manmanl misye misye misye nèg misye misye nèg manmanl te gentan bay nenpòt 3 papal 3 esak fè misye konsa misye son nèg ki pa gen papa evrè.